Yo rele nou RL prod. Merci la famille nou kontan pou avèw e se parti. Nan emisyon jodia la nou pral fon ti pale la rapid sou rankont ki te gen jodia la antre Krisla nan ti bwa avèk komite kap eseye wè koman li ta kapab fasilite yon dyalòg epi pou genyen yon antant e sa ki kapab debouche o final sou yon seselfe ebyen komite a rankontre Krisla. Yo pale anpil dosye men fòm di nou Krisla se un dur à cuire. Gen yon seri de pwen li pa dakò avèk yo. Men gen yon seri de pwen tou ebyen vin gen yon ti fleksibilite. Li ta bwi ke Krisla mande pou ke nèg vilaj yo Ta dwe fè retrè nèt kote yo ye a. Sa vle di antre nan vilaj nèt, bay espas la. Bon, sa se kèlke pwen men m pap ba nou tout detay yo paske nou ta swete ke se komite a li menm ki ap bay detay pa rapò avèk rankont sa yo paske nou menm nou pat nan rankont lan nou pa sipoze ap vann mèch la, pa vre? Paske bon si nou antisipe yo ka di a non se pa sa k te diskite epi bon brèf. E fò m di ke komite a. Li antre nan yon gwo jimnastik la paske rankontre 3 nèg ki ap batay yon konfli triyangilè, Izo nan yon premye tan, Ti Lapli nan yon segon tan epi aprè Krisla. Ebyen yo pale e nou espere ke petètre nan jou k ap vini la yo, komite a li menm tou l ap bay detay e si gen siy despwa ebyen pou moun kapab genyen espwa. Men fò m di nou ke jan m te di nou an, Krisla fè foto. Se vre! Men Krisla pa parèt vizaj li. M pral gade pou m wè kòman foto a ye paske nou konnen depi m di n on bagay se ratifye. Donk ban m gade byen sou foto a la pou m wè kote Krisla ye. A! Gade nèg pantalon m nan mesye. Hum! Nèg pantalon m nan tounen pi rèd. Jodi a la misye met on chemiz ble. Avèk on banm tout twal mwen hey gade kòman on nèg renmen bal tout twal li mesye antouka misye son bon ansyen moun franchman misye son bon ansyen moun si wap gade sou foto a la byen wap wè tout moun yo men gon moun wap wè k parèt diferan epa vre men moun ou wè k parèt diferan an m ta kapab di son moun ki gen bagay sou li byen abiye yon jeans blan epi trè seksi sou li. Epi se yon chemiz, yon chemiz blanch, epi yon kepi blan, epi misye vire do li yon ti kras, sa vle di pou pa pran vizaj li. Krisla deside fè foto a men ou pap wè Krisla byen nan foto a. Ben, moun ou wè k bay do a la a, se Krisla li ye. Brèf, bon, n ap kite dosye sa a puiske nou di w ke nou espere ke pral gen kichòy e nèg yo fè yon bèl avanse la a. sou kesyon lapè a. Donk pou kwè l ye la a, aprè rankont lan se komite ak pou al pale paske nou menm nou ta renmen konnen quelle est la position de Izo? Quelle est la position de Ti Lapli? Quelle est la position de Krisla? Eske 3 gwoup sa yo le fèt ke komite entèmedyè sa a chita pale avèk nèg yo ebyen yo aksepte e m ta kapab di pwopozisyon komite a. Brèf, on va passer à autre chose. Nous allons au Pénitencier National. Pa bliye m di nou m gon dosye m ap fè sou Pénitencier National. M ap vini avèk li dans pas trop longtemps pou nou. Men, gen yon ti videyo k ap sikile et ça va devenir très très très viral sur les réseaux sociaux. Quelle est la vidéo? Videyo a m gon moun m konnen byen ladan l. M wè ki lik. Baww. Kilik, Sou videyo a, Kilik manman n toujou ap plenyen pou kapab libere l, Kilik ki te jwenn arestasyon nan epòk Arnel Belizaire, ebyen Kilik jiskaprezan ki toujou nan prizon donk yo rele mesye sa yo dè prizonye politik. Men gon bagay, il semblere ke nan prizon an, mezanmi o kondisyonèl wi m mete l, ekoute byen, Kilik ta sanble kòmanse tise yon lyen avèk Dimitri Herard. Mwa je n konè pa two Le physique de Dimitri Herard se sak fèm pa ka di se Dimitri Herard. Men a la prizon sanble genyen yon prizonye ki li menm avèk telefòn li kap filme ki li kap mache bò kote Dimitri Herard toujou o kondisyonèl paske mwa je konnè pa tro le tip. Kilik manke tonbe, prizonye a di atansyon Kilik kenbe kò w, epi gen yon lòt vwa ki di sanble se yon chèf, alò yon chèf swa prizon an, yo rele nèg sa yo majò prizon oubyen chèf selil la ki di atansyon fo pa filme twò, epi misye yon ti jan rale telefòn nan, men gen yon bagay ki di atansyon Kilik w ap mache avèk Dimitri ou pa fè nou fè konesans bagay sa vle di, Kilik sanble tise yon lyen avèk Dimitri Herard nan Se gwo koze wi la nan penitansye nasyonal papa humm antouka kòm m te pwomèt nou map ba nou yon dosye sou penitansye nasyonal avan lontan nap jwenn dosye sila baw nou prale nan kapayisyen ohh Yo repwoche polisye sa yo paske yo te fè siy pasivite sa vle di moun ki yon ti jan pat twò sou sa lè fineray prezidan Jovenel Moise kote ke genyen endividi mal entansyone hum ki yo menm te atake epi piye sèten magazen pami yo Valerio Canez. Polisye sa yo transfere. e ranplase par dotre ajan de l'UDMO yo rekrite nan lòt depatman jewografik peyi a. Eske polisye sa yo te fè prèv de laksism, de pasivite vre? Paske n ap raple nou lè Leon Charles te rive nan aprè midi moun yo kanpe dan pou yo te pran Leon Charles. Nou te wè Asalòs ki t ap antre nan manman blan. Bon, Ak rezon, paske gen anpil nèg ki di bon ok, li gen rezon. Men pou sa k pase nan Valerio Canez la, èske polisye yo jiske la yo te fè prèv de pasivite? M ap retounen avèk kèlke imaj pou nou. Imaj pou nou swiv kòman kèk ti evènman te ye nan vil Okap la pou wè si gen yon bagay ki te pase, èske se fòt polisye sa yo? Ret gen kò kidnapin yo fout touye anpi poko gen 3 4 moun ki mouri nan peyi a. Nou bezwen a si tou sa ap pase. L'archiv, c'est important. Voilà pourquoi nous toujours eh, permettons de revivre quelques images en archive. Paske sa ap pèmèt ke nou remonte ak yon seri de dosye, e la nou kapab fè plis analiz. Antouka, polisye sa yo peye pri pasivite yo daprè sa otorite yo fè konnen. La a yo gaye yo nan lòt depatman. Hum! Tèt chaje wi la a. Bon! E n ap boukle la, paske nou pral vini talè avèk yon lòt emisyon. Men nou espere ke emisyon sa l ap fè w anpil plezi. E si sa vou plè, vou save tou senpleman. ce que vous devez faire. En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage.